Dè fwi e dè vejetal ou dè legum donk. Jodi a nou nan Collège Excelsior nan setyèm edisyon ekspozisyon ke nou rele ide e pwojè. Donk ide e pwojè se yon jounen kote. Elèv lekòl yo, de la matènèl jiska segondè 4, yo gen posibilite pou yo pataje avèk piblik yo fwi refleksyon yo sou de pwoblematik ki touche nou tout nan peyi a, pwoblematik sou lapolisyon, lanviwònman, sou lasante, sou lekonomi e menm sou lapolitik. Donk nou konnen ke lekòl pa fèt pou lekòl sèlman, lè kou lekòl se pou aprann de konpetans ke ou pral itilize aprè pou rezoud pwoblèm e se objektif aktivite sa a, pèmèt timoun yo reflechi, e pwopoze solisyon ou vizyon yo sou pwoblèm ki touche nou tout ann Ayiti e nan lemond. Konbyen tan sa pran timoun yo, nou menm an patikilye, pou prepare jounen sa a? Kesyon sa a difisil pou w reponn paske se pa on 2 semèn, on 3 semèn, men kòm timoun yo itilize matyè ke yo aprann nan diferan kou pandan ane an, e ke yo itilize tou sa ke yo konnen deja, donk li difisil pou kantifye tan ke yo pran pou aktivite an, pa kont, nou ka di ke fasilman 3 dènyè semèn yo, timoun yo ap travay pou finalize pwojè yo. Bon jan map gade efè k genyen la e map gade anbyans lan e timoun sa yo malgre se pou ete donk lekòl la nou kenbe e ke nap fè aktivite sa sa vle di ki sa pou nou menm? Sa vle di ke nou vle patisipe a chanjman ke nou tout bezwen nou tap reve pou Ayiti wi Ayiti fòk fò Ayiti chanje men kòman nou konnen ke lap chanje avèk jenerasyon kap vini yo pa ledikasyon li enpòtan anpil pou timoun yo aprann diferamman pou yo aprann kesyone pou yo aprann kritike. Men pou yo aprann pwopoze tou pou konstwi yon nouvèl Ayiti. Donk nou panse ke tout mouvman sa yo k ap fèt la nan Collège Excelsior men egalman nan lòt lekòl k ap fè efò, se yo menm k ap pèmèt ke nou wè nouvèl Ayiti sa a emèje, paske se pa moun k ap pote l pou nou, se nou menm ki pou konstwi l. Se travay timoun fè, yo fè l pou kont yo oubyen yo fè l avèk moun ki akonpaye pou fè travay sa a? Yo fè l avèk pwofesè e si yo bezwen ekspètiz ekstèn, pa egzanp si timoun yo bezwen asistans yon moun ki spesyalize an enèji solè, Nou cheche resous lan pou yo, men se vreman ide yo, se yo k fè plan yo e se yo menm ki pwopoze solisyon yo. Pa rapò avèk ane anteryè yo, kisa ki chanje ane sa a? Pa rapò a ane anteryè yo, fòk nou di ke nou fè on poz de 2 zan akoz de peyi lòk, akoz de kovid, akoz de diferan kontrent ke nou te genyen. Men ane sa a patikilyèman nou wè ke timoun yo gen on fokis patikilye sou pwoblematik. Ayisyen, pwoblematik an Ayiti, e se pa nou menm ki pouse yo, se vrèman yo menm ki epwouve bezwen sa a. Donk pwojè yo, pa gon pwojè ke w ap gade la ou ti moun nan pa p di w pa rapò a nou an Ayiti, e nou kontan de sa anpil. Nan nivo edikasyon ap bese la jodi a anpil kritik ap fè de sistèm nan, lè n gade inisyativ bò kote pwofesè sou avèk elèv yo, yon mesaj pou sistèm edikatif lan men pou lòt lekòl san gate. Yon mesaj ke m te ka bay se ke malerezman an Ayiti fòk nou rekonèt li n ap repwodui inegalite, n ap repwodui inekite. Yon timoun lekòl yon kote l ka al lekòl, yon lòt ka pa al lekòl. Se pa nesesèman fòt lekòl men mwen panse ke fòk nou bay le maksimòm ke nou kapab paske lè yo konfye w yon timoun pou edike l fòk w ale odela de kontrent yo pou pèmèt timoun sa li menm pou li devlope potansyèl ke li genyen. Mwen gen espwa ke Ayiti ap chanje. M panse ke. Timoun nou wè ki la yo, yo renmen peyi yo, yo vle gen yon rezon pou yo renmen peyi yo. Men fòk nou ba yo rezon sa a, 1 an lèr pèmetan kesyon, 2 kesyone, 1 lèr pèmetan daprann, epi pou yo eksprime yo tou. Donk nou bezwen yon lòt Ayiti e se avèk lekòl ke l ap kòmanse. Donk pa lage konba a silvouplè mesye e dam nan lòt lekòl yo, kontinye avanse, se nou menm k ap atizan pou chanjman an. Ki kategori timoun nou gen la a an tèm de klas? An tèm de klas, nou gen an la nivo skolè, nou gen timoun de la garderi jisko segondè 4. Nou gen tout nivo skolè yo nan lekòl lan. Donk yon timoun ka rantre la e l fin nan garderi a dezan, ennan edmi epi l fini a disetan nan filo, nan segondè 4. Atant nou pou ane pwochèn? Atant nou pou ane pwochèn, dot pwojè, plis, plis de, d'initiative dans ce genre. Nou menm nou prè nan Collège Excelsior Pou nou ede lòt lekòl, pou nou ede lòt pwofesè, nou fè anpil fòmasyon pou staff nou, men sa konn rive tou ke nou gen moun ki soti lòt kote, nou prèt pou akonpanye, e osi la nou gen elèv ki pap prezante men ki fè lòt bagay, ki patisipe nan lòt aktivite, men atant nou se ane pwochèn plis de vizitè, yn pi grann vizibilite e egalman dot zekòl patenè poukwa pa. se sur l'esclavage mental. On remarque qu'il y a des chaînes au niveau de la tête et, les membres supérieurs et inférieurs, les chaînes sont cassées. On a remarqué qu'actuellement notre pays est un esclavage mental parce que de la période de 1492 à 1804, les esclaves ont su avoir une conscience pour révolutionner, pour dire non à l'esclavage et se libérer avec les dépendances. Mais jusqu'à présent, on remarque qu'il y a le banditisme, Y a le gouverneur qui se font fortement influencé par les étrangers et on a les citoyens qui veulent le changement mais qui ne contribuent pas à ce changement. Donc c'est la preuve qu'on est en esclavage mental et la solution pour cela, on pourrait dire que c'est l'éducation avant tout. Une éducation plus haïtienne. ce que j'entends par une éducation plus haïtienne, c'est l'éducation, l'éducation qu'on nous donne actuellement est strictement française et autres pays. Donc on devrait plus nous associer, plus nous apprendre à devenir un bon citoyen haïtien, nous apprendre sur notre, culture, nos histoires, notre système économique, judiciaire, tout ça. Une frustration en eux et qui deviennent des bandits et des kidnappeurs. Sa nap wè jodi a la se yon pwojè sou pouvwa politik an Ayiti. E sa l konsiste, se pou montre ke an Ayiti gen yon konsèp istorik. Sètadi ke dirijan nou yo, yo atache a pouvwa yo. E nou pa pran anpil dirijan pou nou fè makèt la. Nou pran 4 dirijan, paske se yo ki te pi flagran. Se avè yo ke nou ka kòmsi remake detay sa yo plis. Nou pran 2 moun ki pwogresis, don Paul Eugène Magloire e Dumarsais Estimé, epi nou pran 2 moun ki te purman diktatè, Elie Lescot, byenke li te prezidan li te gouvènen pa eta de syèj, e François Duvalier. Sa m'ap eseye montre la a, sè ke afòs ke moun yo yo atache a pouvwa w lan, sa k vin rive, li vin kreye deriv nan sosyete an. Sètadi ke vin gen anpil kòmsi e bagay ke nou pa ka aksede. Kòmsi lè moun nan monte sou pouvwa w, sa l fè? li pwofite de avantaj yo, li amelyore vi pèsonèl li, men ak kòb lan li pa janm itilize kòb lan, sètadi pou l ka fè de pwojè de vi, sètadi konstwi plis lekòl, plis lopital, w ap wè ke li pito pran kòb sa, li envesti l nan fanatik li yo, sa ki pral favorize monte gang yo, e ki pral favorize tou sa rele zòn de non dwa, tankou Matisan pa egzanp e Kwadèboukè tou resamman. Donk ou vin pa ka manyen zòn sa, ou vin pa ka fanyen avè yo, e moun yo menm nan ki nan zòn nan y ap sibi. Yo nan povrete, yo nan mizè. Donk se sa ke n ap eseye montre a travè pwojè sa. Solisyon nou ka pote pa rapò avèk istorik, konstèt istorik sa yo ki se kenbe pouvwa a, se ke nou ka di ke nan avantaj ke sèten politisyen ke ap genyen kounye a, sèten fonksyonè ap genyen, se redwi nan yo. Epi tou montre ke kòmsi, montre yo kòmsi fòk yo pi, fòk yo pi responsab lè yo gen pouvwa a nan men yo. Se pa montre ke lè yo gen pouvwa a se wè pòch yo dabò, men se wè peyi a anvan tout bagay. Donk, anvan yo pale se pa pòch yo, se wè Ayiti avan tou. Donk, se sa nou gen kòm pèspektiv pou te ka remanye sa nan tèt yo. Mèsi! Kabann yo se toujou pa nan men pòch, se reyèlman estrawòdinè. Lè yon bagay valè se ou pa konn. Mèsi! Wè, nan latèt nou, li entèdi. Mèsi! Jounal Jounal. titre, c'est Haïti trajectoire et horizon. Nous présentons Haïti en trois moments. Le passé, celui de nos parents, le présent, la situation actuelle du pays et notre vision du futur. Oui, c'est par rapport à notre cours de sciences sociales. Du passé, c'est de 1950 à 2050. De 1950 à 2050. Nous avons eu l'accompagnement de nos professeurs, de la direction, de quelques élèves. Nous avons travaillé entre, entre nous et nous avons acheté les matériaux, nous avons pensé, nous avons regardé des vidéos, etc. La prochaine étape, après quoi Après cette activité-là, et je pense que la direction évalue chaque projet. Et après, le meilleur projet, les meilleurs projets, dirais aura des récompenses. Et on a utilisé le plywood, du carton et on a utilisé des bois de brochette, on a utilisé du spray, on a utilisé de la peinture, du gazon, des miniatures d'arbres. On a utilisé aussi des papiers peints pour construire tout ça, etc. Du coton, des voitures, des miniatures de voitures, des pierres, ça vient de sapin bien sûr. Notre vision du futur. Ok notre vision du futur, ce que nous voulons pour notre futur. Nous voulons une Haïti politiquement stable, économiquement vivable, une Haïti socialement harmonieuse. Quand je dis socialement harmonieuse, une Haïti où il y a le vivre ensemble, la tolérance, la solidarité, etc. Une Haïti qui exporte plus qu'elle importe. Nous ne pouvons pas représenter Haïti en général sur notre maquette, nous, nous avons décidé de représenter le Sud-Est, le département du Sud-Est. Pourquoi Parce que le, département du Sud-Est est riche en élevage, en agriculture et aussi en pêche. Nous avons suivi une échelle. Ici, c'est le bas de la ville. Là, c'est Mortissant, etc., avec tout ce qui se passe, etc. Et là, nous avons, c'est le sud-est. Nous avons décidé de faire une décentralisation. La décentralisation, pourquoi Parce que la majorité des gens qui viennent à Port-au-Prince viennent par obligation et non par choix. Et nous ne voulons pas ça. Nous voulons que ces gens-là viennent par choix. Pour ça, nous avons décidé d'aménager des, administrations publiques et privées dans divers départements du pays. Est-ce que nous voyons notre avenir en Haïti Je ne peux pas dire que nous voyons notre avenir ou pas, mais nous sommes jeunes. C'est à nous de travailler pour construire une Haïti meilleure. Si, tous les jeunes partent, et quittent le pays, qui va changer ça À quoi cela va aboutir C'est à nous de faire le vivre ensemble, c'est à nous de nous conscientiser, c'est à nous de nous sensibiliser pour briser cette situation de désarroi qui total et collectif là qui positionne nous comme peuple.